Inite k ap lite kont krim seksyèl nan peyi a kontinye epate plizyè sitwayen aprè yo fin mete anba kòd Jean Nixon Abraham ki se yon ofisye polis k ap travay nan Clercine kote yo arete l pou vyòl sou yon jèn fi ki se Sedan Mathurin nan dat 26 fevriye 2022 pase a. Nan li La Voix 55 ke selon sa nouvèl yo rapòte. Bonjou bonswa tout moun yon fwa ankò n rete sou Sofia TV 83, pa bliye jodi a se lendi 19 desanm 2022 yon fwa ankò byenvini sou rezo enfòmasyon an nou kontan e nou la nap kenbew enfòme sou nouvèl yo. Map raple nou aprè zak sa yo yo mete anba kòd Abraham ki te sibi yon manda arestasyon k te genyen dèyèl kote komisè gouvènman an Roosvelt Zamor nan dat ki te 4 avril pase 2022 a pou yo te mete l anba kòd ebyen pou koulye la li nan men li nan men dcpj e tout swit yo pral defere l nan tribinal kwadèboukè a pou fè swit legal yo. Nou prale nan ti rivyè latibonit ak korespondan yo kote gwo nouvèl ap kontinye soti nan baz gran grif la kap kontinye fè kidnaping yo peye 100 mil dola ayisyen pou libere 3 moun yo te pran an otaj nan jou k te pase a. Pou fini, otorite nan dwa moun yo drese yon lis ki mete toutouni anpil pèsonèl nan lasante a, sitou nan lapolis ki ap fè gabji nan zafè pran lajan nan men popilasyon an, ladwàn, koripsyon an fè anpil pale de li, moun sa yo kontinye ap pran lajan nan men moun swa pou ba yo sèvis ou ankò fè yo peye monte lesyèl pa do. Se yon lis ki genyen plizyè otorite nan leta e yo kòmanse soti youn apre lòt, yo kondane zak sa yo e yo kontinye pral pyeje yo, fè konnen kilès yo ye e pou mete yo anba kòd nan jou k ap vini yo la. Pou le moman nou pral ti rivyè ak rès enfòmasyon yo nan jounal la e lòt ankò ki pral fè esansyèl pou jounen jodi a. Rete la poko deplase, se moman pou w abòne ansanm avè n. Aktive ti klòch notifikasyon an wap resevwa tout nouvèl yo sou chanèl la. Tankou jan w anonse l Jean Wilner Césaire pandan wikenn nan rankont sila a te dewoule nan nivo komisarya Ti Rivyè Latibonit se te pratikman gwoup rezistans nan Ti Rivyè Latibonit ki te envite ansanm otorite yo pou yo te vin patisipe nan rankont sila. E nan rankont la te genyen majistra kominal la Dolives ki te prezan e pratikman te genyen e direktè depatmantal e Matyas Jean David e nan moman an chak sektè yo tankou sektè edikatif la te montre preokipasyon yo pou lekòl relouvri nan komin Ti Rivyè Latibonit akòz zak bandi yo ki pèmèt majorite elèv nan komin Ti Rivyè Latibonit te oblije mete yo deyò pou te sove po yo pou y al chèche pratikman sekirite nan lòt zòn ki tou prè yo sa kòz pòt lekòl yo rete rete fèmen tankou anonse l meri a te fèmen nan menm moman lè baraj la te fèmen meri a pa te janm louvri epi se. pral pratikman e atravè rankont an ke majistra Dolly Renaissance pral vini sou ti rivyè Latibonit paske menm li menm li te mete l an kaval pou pwoteje po l pa rapò avèk zak ke bandi yo pratikman ap pwofere nan zòn nan depi mwa pase yo. Epi lòt enfòmasyon n ap raple w ke barikad yo toujou rete sou ti rivyè Latibonit e yo toujou pratikman nan popilasyon an ap egzije swa direktè depatmantal la ki genyen. E iltimatom ke l te lanse pou 20 jou a, ebyen pratikman se le 23, 20 jou a ap bout, malgre nan rankont la, li pa t bay pyès garanti gen operasyon ki pral fèt pou atake bandi yo, men l fè kwè lansanm de travay yo deja tanmen avèk ansanm de komisarya yo pou trake bandi k ap bay pwoblèm nan nivo Latibonit. k ap pèmèt ke popilasyon an vakye ak aktivite l pandan semèn nan, baz Gran Grif libere 4 moun ki t ap travèse sou wout li an koke yo te pran se Lama, Balo, Jean Charles e Pitè. Ansanm 2 moun sa yo t ap travèse sou yon pikòp Ford nan komin Lyankou 2 desanm pase a. Ebyen pou yo libere moun sa yo se a otè de ranson 100 mil dola ayisyen pa tèt. ki vini nan vil la k ap taye banda sè dènye tan sa yo, sitou nou nan peryòd fèt, donk y ap mande ak otorite yo pou fè dilijans pou wè nan ki fason yo te kapab tabli yon klima de sekirite nan site. Pandansetan, fòk nou di w dènye jou sa yo nou remake yon prezans polisyè bokou plis nan lari an ki ap fè fri, ki jisteman poste nan plizyè kawfou, donk nou panse ke sitiyasyon an kapab petèt amelyore parapò ak dispozitif ke otorite polisye yo menm. yo pran nan vil la dènye tan sa yo e donk nou remake gen plis prezans polisyè nan lari Gonayiv. Mwen se Désir Vénès, ti rivè Latibonit, site Crête à Pierrot, Radio Mega. Mèsi Désir Vénès, ou tande enfòmasyon yo sou kesyon fenomèn ensekirite a. Gen òganizasyon ansanm kont koripsyon nan administrasyon piblik la pou ane 2022, 2020, 2021, 2022 a. te fè konnen yo kore sitwayen ki oblije yo denonse sitiyasyon ki gen nan administrasyon piblik la kote sitwayen oblije ap bay kòb anba tab pou jwenn sèvis. Nan koze sa, sèvis imigrasyon ak emigrasyon chanpyon, tribinal ak pakè yo soti an dezyèm pozisyon daprè sekretè egzekitif. Ansanm kont koripsyon Edouard Pault ki pale tou achiv nasyonal, lapolis, ministè sante piblik tou k ap fonksyone nan koripsyon. Ann koute l Edouard Pault nan mikwo Jean Philippe Marcéan. Sonde yo, yo idantifye Sèvis Imigrasyon e Migrasyon, 80 pousan nan moun ki ankete yo, yo di yo bay kòb anba tab pou yo jwenn nou. Sou chak 100 moun, 80 bay kòb anba tab pou l jwenn on paspò, pou l jwenn on sèvis nan imigrasyon. Dezyèm enstitisyon yo idantifye k ap pran kòb nan men sitwayen yo pou yo bay sèvis, se pakè avèk tribino yo. Lajistis ki ta dwe on enstans ki pa mele nan bagay ilegal, epi se li k ap pran kòb anba tab. Komisè gouvènman, jij pou yo bay jijman, pou yo. bay piblik la sèvis. Yo ankete yo, 78 sou 100 di yo oblije bay kòb anba tab pou yo jwenn sèvis nan men pakè avèk tribinal yo. Achiv Nasyonal gen 73 pou 100 Achiv Nasyonal. DGI yo di. 72 pousan. OAVCT yo mete 69 pousan ankete yo di ke yo oblije bay kòb anba tab. Menm nan sante piblik, lè w al lopital, sèvis piblik, gen 65 pousan moun ki di ke yo oblije bay kòb anba tab. Sèvis fonsye, edh, lapolis, lapolis gen 60 pousan moun ki di yo bay kòb anba tab. Dinepa gen 48 epi dènye a Biwo Didantifikasyon Nasyonal gen 37 moun sou 100 yo oblije bay kòb anba tab pou yo jwenn sèvis piblik. Alò, m ap atire atansyon nou sou fenomèn sa a paske si nou gade tit nou bay rapò la, Quand déciderons-nous de mettre fin aux bakchich? dan ladministrasyon piblik son kesyon epi tout kòb sa yo ap fèt sou do sitwayen yo men yo fè konprann se ajan e fonksyonè ti ajan e ti fonksyonè yo sèlman kap sèvi avèk pratik sa men selon nou menm nan ECC ifo ke si direksyon jeneral yo pa janm seri kont fenomèn sa se paske se tout sistèm nan ki pwofite de pa fè bak chichi. E fok nou mete fen nan sa. Nan diskisyon ke nou genyen avek ULCC, nou fè diskisyon sa avek ULCC e nou kwè ke genyen de rekomandasyon ki pou ale jwenn pou ke Ayiti kapab refè figi leta a pou ke li mache bokou mye. Nou ap toujou rete avek. Edward Poulton e ansanb kont koripsyon te fè plizyè rekòmandasyon pou fini ak move pratik sa yo. Leta ayisyen ta dwe enfòmatize sistèm nan, afiche pri sèvis yo, sitwayen yo dwe anrejistre sou telefòn yo tout fonksyonè k ap mande yo lajan, dapre Edward Poulton ki te tou nan mikwo Jean Philippe Macéa. Premye bagay la bezwen lite kont vèsman kont bak chicha fè de fin peye leta pou gon sèvis epi pou al ankò pase kòb anba tab fò nou sispann avèk bak chich la sitwayen yo nou gen telefòn entèlijan nan men nou pran son pran odyo pran tout kalite bagay pou denonse fason ke yap sèvi avèk sitwayen yo nan sèvis piblik. Nou mande pou sèvis piblik yo menm yo afiche yo genyen de pwosedi ki klè epi pou yo afiche anndan biwo yo ke yo pa genyen okenn kòb pou yo vèse okenn ajan ni fonksyonè piblik anndan kote ke w al chèche yon paspò, ke w bezwen yon bagay nan DGI, afè bakchich la pou nou fini avèk li anndan peyi. Teknik ke anpil peyi sèvi pou yo frennen kesyon bakchich la se sèvis elektwonik, sèvis an liy. Ou bezwen yon paspò, pa gen entèvansyon imèn ladan l. Se sou òdinatè w ale, ou ranpli yon fòmilè, ou peye, eksetera, epi òdinatè w ba w ki lè pou vin chanje paspò, ki lè pou vin chèche pyès ou bezwen nan achiv nasyonal oubyen. Donk, sa ase pou l fèt. Kesyon e sèvis an liy nan, nou an diskisyon avèk ULCC pou ke dè 2023 yo wè si yo kapab genyen on pwojè pilòt pou ke sitwayen yo kapab jwenn sèvis pa egzanp nan achiv, sèvis nan achiv nasyonal an liy. E nou an diskisyon avèk ULCC pou nou wè si ya apiye on pwojè pilòt konsa. Lòt konsiderasyon, nou mande ULCC pou ke pwojè de lwa sou la transparans piblik la, ke li revize li avèk rekòmandasyon ke nou fè yo. Epi lòt rekòmandasyon ankò ke nou fè, li konsène antrepriz piblik yo e nou mande pou yo rewè lwa òganik tout. antrepriz piblik yo refè, refòmate lwa sa yo epi pou yo entegre, pou yo fè ke konsèy d'administrasyon yo, yo defini pouvwa yo trè klè anndan lwa òganik lan epi sitou ke yo entegre dè eleman enstitisyonèl de sosyete ayisyèn nan, sosyete sivil la, anndan konsèy d'administrasyon sa yo. Vwala, ou t ap koute entèvansyon Edouard Polt ki t ap pale nan non ansanm estrikti sa ki se Ansanm Kont Koripsyon ki fè konnen yo fè plizyè rekòmandasyon pou fini ak move pratik sa. Leta ayisyen ta dwe enfòmatize sistèm nan afiche pri sèvis yo e sitwayen yo dwe anrejistre sou telefòn yo tout fonksyonè k ap mande yo lajan. Gen Senatè Patrice Dumont ki fè konnen 90 pou san koz lamizè an Ayiti se rezilta koripsyon. Palmantè a pran kòm egzanp fòse Leta nan konivans ak sektè prive a pou depatcha lajan ki prevwa nan bidjè a pou fè travay pèp la. Ann koute Patrice Dumont. Si yo tika pwa menm tout sitwayen donk ankò plis pou moun ki sipoze la pou sèvi leta goumen kont koripsyon paske koripsyon an se lakoz se pa sa m pral di a pousantaj m pral bay la se pa yon etid syantifik ki rigourez k ap bay men si yon moun fè tankou m pase tankou mwen sizan kòm senatè e ke ou fouye kòm senatè lè w gade bidjè lè w gade kòb ki depanse reyèlman pa. Yon ak kòb ki te anonse ou pa egzajere si w di 90 pousan de koz povrete an Ayiti se koripsyon an. Men sa m rele koripsyon an. Koripsyon an se tout aktivite, demach anndan Leta a, sètadi ant minis e minis, ant senatè e prezidan, ant premye minis e depite, epi se tout demach, tout aksyon ki fèt ant sektè piblik, sa vle di gwo. konpayi avèk leta nan CLMP kote yo pral siye kontra, yo pral bay kontra nan ministè di plan kote y ap resevwa lajan pou bay kowoperasyon, y ap jere lajan kowoperasyon, kowoperasyon entènasyonal. Se tout aksyon ki fèt pou endividi ki nan leta a, antrepriz prive pran kòb leta a pou ki fè travay kominote a, travay nou menm ki la a, travay machann yo ki nan lari a, travay ouvriye, travay peyizan, yo pran l pou yo. M ap raple nou, bidjè se lajan, mwayen finansye, Leta prevwa l ap genyen pou l fè tout travay li genyen pou l fè. Travay nan edikasyon, travay nan sante, travay nan devlopman, nan kreye enfrastrikti, donk bay nan konstriksyon, konstriksyon wout, konstriksyon imèb, ankouraje antrepriz enstale pou gen moun k ap travay. ke pati ki rele autres sources de revenus an, li gen 584 milyon 200 mil goud ladan. Se kòb antrepriz otonòm yo, antrepriz piblik yo, reyini ansanm nan yon ane ki reprezante kontribisyon yo nan Leta. Anplis sa DGI bay, anplis sa dwàn yo bay, anplis, si w vle, sa kowoperasyon entènasyonal fè kado oubyen prete. Bagay sa a, li inak. akseptab e se yon ensilt a la nasyon ayisyèn. Sa vle di ke peyi a genyen antrepriz li ki rele APN, li gen antrepriz li ki rele OAVCT, li gen antrepriz li ki rele ona, OFAT, ma, AAN, Otorite Ayewopòtyè Nasyonal. Gen de bagay nou wè pnh, gen de bagay nou wè. Lè nou wè nan ayewopò a, nou wè moun ap bay on dola, de dola pou charyo yo. Men se lajan, se lajan antrepriz ki rele AAN nan. Otorite aeroportuaire national men ou tande ke sa non kounye a se pou intel wi charyo yo ye son gwo kòb wi li ye pa rapò a situation peyi a men son ti kòb pa rapò a 4 milya de dola petro caribe pa rapò a 29 milya de goud si peyi a ap travay pou li pou nasyon an pou moun ki pòv yo pou moun ki pa bon yo men pou yo kapab monte yo pap travay pou vòlò pou moun ki san konsyans pou moun kap kraze kominote nou an donk a partir de ce moment. ou tap kapab jwenn o minimòm 29 milya de goud, kote pou ta jwenn 29 milya de goud ou jwenn 584 milyon de goud. Nou ap pousuiv avèk enfòmasyon nou prale nan kestyon migrasyon, nou genyen responsab ONM nan ki bay yon bilan sou ansanm. Nou pral pèmèt ou koute Jean Nego Bonheur ki bay yon bilan sou sa. Pou ane 2021-2022 a, Ofis Nasyonal Migrasyon resevwa 188,296 rapatriye ki soti divès kote tankou Etazini, Tuken Caicos, elatriye. Deklarasyon kòdonatè ONM nan, Jean Nego Bonheur, ki tap rankontre ki te rankontre laprès an prelid ak jounen entènasyonal migran yo ki se te yè dimanch 18 desanm nan, men konferans sa te bay depi nan vandredi. Pou Repiblik Dominikèn, se yon lòt reyalite kote 3 dènye mwa sa yo, yo voye 100 mil ayisyen retounen lakay yo. Jean Nego Bonheur lanse apèl bay peyi akèy yo pou respekte dwa migran yo. Ann koute Jean Nego Bonheur. Pandan egzèsis 2021 22 an, pou sa ki konsène Ayiti, Ofis Nasyonal Migrasyon, ONM, anba chapo Ministè Afè Sosyal ak Travay, MAST, te resevwa 180296 rapatriye. Yo te soti divès kote tankou, Etazini Damerik, Bahamas, Zile. Turk e Caïque, elatriye. Pou sa ki konsène Repiblik Dominikèn, se yon lòt reyalite. Akoz 2 peyi yo pataje yon fwontyè kote Ayiti gen pase yon kenzèn komin ki kole ak Repiblik Dominikèn e kote tou yo jwenn plis pase yon santèn pwen pou pasaj ki pa ofisyèl. Popilasyon yo sou fontyè sila yo ki se kote ayisyen kit se kote dominiken yo devlope yon mòd vi ki echape anba tout politik kontwòl migratwa. Sepandan, sa pa anpeche Repiblik Dominikèn nan aplike politik migratwa li voye anpil ayisyen tounen nan yon fason ki pa apwopriye. Pou ane 2022 sila a, sèlman pou 3 dènye mwa sa yo, se plis pase 100 mil Ayisyen ke peyi vwazen an tounen pa bò isit lakay. Lè nou konnen tout gwo kontribisyon ke migran yo pote nan devlopman ekonomik ni peyi orijin ni peyi dakèy yo, li enpòtan pou gen yon lòt kout je. sou fason y ap trete yo. Nan sans sa a, nan lokazyon jounen entènasyonal migran yo pou ane sa, ONM mete l dakò ak ministè afè sosyal pou make jounen sa anba tèm Bati yon mond pi solidè ak migran yo. Wi, se ansanm ak yo, ni peyi orijin, ni peyi dakèy ka rive konstwi oswa ranfòse modèl devlopman ki pi solid. N ap toujou rete sou menm dosye sa nan okazyon Ofis Pwoteksyon Sitwayen òganize yon jounen refleksyon sou pwoblematik imigrasyon an Ayiti. Pwotektè sitwayen Renan Hedouville denonse klima ensekirite ak degradasyon sitiyasyon. qui bouleverse Haïti, eh bien, depuis trop longtemps, est la dégradation des conditions de vie, des conditions d'existence des catégories sociales les plus faibles. Et ces catégories, le plus souvent, sont exposées à toutes sortes de violations des droits humains. Certaines d'entre elles, ces catégories, deviennent depuis un certain temps en Haïti dans certains quartiers de la capitale, de l'aire métropolitaine, des déplacés internes. Et ces déplacés internes, le plus souvent à la recherche de mieux-être, décident, même s'ils ne remplissent pas les formalités légales ou bien toutes les formalités légales, et eh bien parfois décident de laisser on les retrouve parfois en République dominicaine, on les retrouve parfois du côté de Mexique, on les retrouve parfois du côté de Chili, on les retrouve parfois du côté des États-Unis, du Canada, même s'ils ne remplissent pas toutes les formalités légales. Et ils deviennent des migrants. Ils deviennent parfois des travailleurs migrants qui sont en situation d'irrégularité ou bien étant donné que les formalités légales n'ont pas été tout à fait remplies. Aujourd'hui, à côté des défis en matière des droits de l'homme, à côté par exemple de tous les problèmes que traverse l'humanité, on ne saurait en aucune façon ne pas mettre l'accent sur la situation de ces gens. Et très souvent, se trouvant sur terre étrangère, ils sont victimes de toutes sortes d'abus, ils sont victimes de toutes sortes d'injustice, ils sont victimes de toutes sortes de violations des lois humaines. Ni important, pou nou ta préciser nou mèm au niveau de l'OPC, mèm moun ki kite la Kali, ki kite peyi d'origine, et mèm si moun sa pa an sitiyasyon de regilarite, menm si moun sa an sitiyasyon diregilarite, menm si moun nan pa ta gen tout papye nan peyi kote l ye a, ebyen moun sa li dwe gen dwa a la sante, moun sa gen dwa a un lojman, moun sa gen dwa tou pou li travay, moun sa gen dwa pou li manje, moun sa gen dwa a la sekirite sosyal. Se revòltan! c'est indigne a constaté en territoire dominicain des femmes anciennes qui l'hôpital et puis qui arrachaient sur leur lit d'hôpital eh bien pour y retourner en Haïti et ceci en violation de tout prescrit relatif aux droits de l'homme. Donc en clair, un travailleur migrant, quelqu'un qui se trouvant sur le territoire d'un pays étranger, il est resté un être humain et en tant que tel il a droit